Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jist avan mwen kòmanse emisyon sila, Fò m di nou ke se kapab dènye emisyon w gade sou paj Facebook RL Prod la, sa ki genyen 59 mil moun sou li a. Donk n ap mande tout moun sa yo souple, pase sou lòt chanèl RL Prod lan paske Facebook avèti nou ke li pral bloke kont sa a e menm siprime li. N ap mande chak grenn fan ki sou Facebook la, tanpri travèse prese prese sou lòt paj ki fèk louvri an, map mete lyen an nan espas kòmantè la pou nou, nap just klike sou li epi pou nou kapab genyen aksè ak lòt kont lan pou nou abone poun rete la paske gen anpil bagay nou pral fè sou paj Facebook sila. E ou menm tou ki sou YouTube ki abone ak paj Facebook RL lan, ebyen nou mete lyen an anba Nan espas kòmantè lan, wap just klike sou li e wap genyen aksè ak paj Facebook sila a, abone touswit pou kapab genyen tout dènye enfòmasyon ke nou pral mete sou paj Facebook sila a. Une partie de la plaine est bloquée, zòn sa sentire. Ebyen fò n di w la depi kèk jou la gen yon feyton ki ap woule anba la, feyton sa m ta kapab di Moun ki prensipal aktè li se Ti Wadson. Ebyen fò n di ke genyen yon emisyon nou te fè yè. Nou vini avèk kèlke koreksyon epi pou n kapab ba w lòt enfòmasyon anplis. Je sui dezole, chanèl sa a fò m di nou ke se yon medya li ye. Imedyatman nou bay yon enfòmasyon e enfòmasyon an nou kapab petèt e mal sènen enfòmasyon an si nou pase a kote nap vini tou senpleman pou n di on sekskiz paske sa n te di a se yon lòt son de klòch se pa ditou vre tout enfòmasyon mwen te bay yo yo pase tout bon vre men ekoute genyen yon tip mwen di ke yo te touye pou ti watson se pa vre paske se watson ki touye tip sa tande byen wi mwen te di nou ke Watson pèdi yon pwòch li, yon nèg ki konn bay antèn pou li, yon sèten de Kiki. Yo touye Kiki alyas Yvenson. Apre sa, mwen te di nou ke, ebyen gen yon sèten de Deja. Premyèman, se pa Deja, se Dya. Dya a mwen te atribye l ak Watson. Ditou pa paske Dya li menm, se moun ki anfas Ti Watson. E se Ti Watson ki li menm touye Dya ak yon bal tèt. Hum! Tèt chaje wi mezanmi. Nan moman m ap pale avèk nou la a, anpil kote nan plenn nan sèke. Anpil gason, anpil manch long. E nèg yo ki debake an granmoun pou chache Ti Watson paske enfòmasyon fè kwè ke nèg yo se chache y ap chache Ti Watson, se paske depi yon nèg ou touye yon timoun plenn nan kèlkeswa moun ou ye a w ap gen pwoblèm paske se tout plenn nan k ap leve dèyè w. Se sa k fè, si yon timoun ki nan plenn nan l gen rasin li nan plenn nan w al atake l ou fè l yon bagay ebyen m gen enpresyon ke w ap gen pwoblèm pou tout vi w. E dapre jan map gade bagay yo, batay la pral myèl, men li pap tèlman bon pou Ti Watson. Tande byen wi, fò n di ke yèswa nèg yo kontinye ap chache Ti Watson. Kisa Ti Watson ye? Ti Watson son nèg ki te konn goumen pou katye Boston, epi ISKA nan Belekou al plase li o nivo de pyè 6, yon mannyè pou ke nèg Gabriel yo pa gen twòp menmiz sou zòn sila. Men, ke fè Ti Watson? Fòk nou konprann istwa a byen pou n wè ki sa k vin fè bagay la vire la. Ti Wadson li menm vini nan zòn nan, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, li kòmanse ap fè yon seri de ekzaksyon. Gen yon zòn, menm lè anpil zòn te gate, men li te toujou kenbe sa n ta kapab rele yon sòt de prestij. Se zòn ki rele Fontèn nan. Men, lè yon zòn kenbe prestij li, ou vini w ap fè yon seri de ekzaksyon, Ran mwa fou ou saj, ebyen moun yo pap renmen ou. Vin genyen sa n ta kapab rele yon animozite k ap grandi antre moun zòn nan e Ti Watson. E kounye a la tou, genyen dènye zak Ti Watson komèt ki pral lakòz ke moun yo ba l donèt. Genyen yon sèten de Boya. Boya li menm, se youn nan responsab lopital nan Fontèn. Eske nou konnen dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke Ti Watson te gen entansyon pou l touye Goya. E gen yon pwòch Ti Watson ki rele Kiki, de son vrè non Yvenson, lè nèg sa yo te fè tantativ pou touye Boyer la, se li menm ki te vin bay yon antèn avèk yon M 16 nan men l, lè sa Boyer antre nan lopital la, li pa sòti. Si l te sòti jou sa a, ebyen bourik la t ap jwenn. Ki sa k vin pase? E fò m raple nou ke Ti Watson te deja tire sou tèt bourik la. Donk sa vle di se yon nèg li menm, depi l di l ap fè yon aksyon, li pote boure pou l fè l. Vin genyen animozite sa a ki kontinye ap grandi. O pwen ke nèg yo vin kenbe Kiki alyas Yvenson. Fò m di nou ke Kiki li menm gen anpil enfòmasyon k ap sikile sou li. Lè yo vin kenbe Kiki a, Kiki depale. Yo fè misye pale e yo rele chèf Masyal. Yo rele kèk lòt chèf. Pa bliye misye se alye Ti Watson ki bay nèg yo do. Lè yo rele nèg yo, yo di ekoute misye son ti vòlè liye ekstèminel epi se la kiki mouri kounya m pral ba nou kòman dya li menm li tonbe dya se toujou menm ekip ki ap batay anfas ti watson nan nan batay ki te genyen fwa pase an ekoute malgre tout bagay il fò konsidere se tip la kòm Tankou jan yon Arab mwen di mwen, yon renard de surface, men mwa, j'ai dit en plus, yon veritable Robin des Bois. Pandan batay ki te gen lòt jou a, Dja gen kontwòl Ti Watson. Sètadi, li ap vini anfas nèg yo. Men le fèt ke Ti Watson sispèk Dja gen kontwòl li, Ti Watson fè yon detou, pretèkstan ke li ale. Epi kòm misye konnen zòn nan, li al pase pa nan do nèg yo, li bay Dja yon bal nan tèt. Zam ki tire Dja a se se yon zam serye paske zam sa a m kwè l gen yon vizè nan tèt li e zam sa a se yon zam ke Ti Wadson gen anpil afeksyon pou li. Tande byen istwa zam nan. Ti Wadson te konn ap fè antre soti pou ale nan zòn tè nwa. Lè Ti Watson konn ap antre sòti nan tè nwa a, Ti Watson wè zam nan, li renmen zam nan. Epi li di nèg yo, fon prete l zam nan. Epi nèg yo pa vle, nèg yo pa prete l zam nan. E se konsa, Ti Watson li menm li vin sezi zam sa. E se zam sa ki lakòz lanmò Shata, youn nan manb enfliyan entelektyèlman nan je nèf lan, paske se misye ki te jwe wòl medyatè pou te kapab al pran zam sa a. Ebyen se konsa Chata li menm pèdi lavi l. E m ta kapab di se zam sa a avèk yon M30 li konn fonksyone men pou lenstan M30 lan genlè pa an fonksyon petèt ka gen lòt pwoblèm oubyen l ka plis gen afeksyon pou zam sa ki nan men l lan. Ebyen bagay la ap bouyi konsa, Dja mouri, yo touye Kiki, epi nèg yo di ke bagay la pap fini konsa, fòk yo pran Ti Watson. E gon pwoblèm, moun ki plase Ti Watson nan, ki se chèf Belekou an, Ti Watson la aple pour lui dire que map mete dlo nan je w. Tèt chaje mesye. E Isca a repondu pour dire ben ok pa de pwoblèm, on vous attend. E depi lè sa m ta kapab di veritable chas a lòm nan li kòmanse. Tout nèg mete kò yo nan batay e menm Fontaine ki te yon zòn trè paisible paske le fèt ke moun sa yo subi anpil ekzaksyon anba men Ti Watson yo oblije leve kanpe pou kapab goumen ak Ti Watson. Men Ti Watson pa pou kont li nan batay sa paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, se ke lè jan ki domine la komin de la kwa de bouke, yo voye solda yo vin avèk Ti Watson. Donk, nèg yap chache Ti Watson, eske Ti Watson anba paske depi yè swa genyen gwo mobilizasyon kap fèt pou kapab met men sou Ti Watson. Pandan map pale de dosye sa, fòm tou di ke Peyi a fini paske gen anpil paran ki ap asiste ak yon seri de bagay yo pa ka aksepte men o final yo oblije aksepte l. Imajine w ou ret nan yon zòn ou pa gen mwayen ou pa ka kite zòn nan. Epi bandi iks vini li di se a pitit fi w la pou l renmen. Fò l pran pitit ou a kanmenm. Dèfwa sa konn sòti nan timoun nan paske gen timoun ki renmen an afè ak nèg ki gen zam, nèg ki chèf. Men imajine w yon timoun ki petèt depi lè l fèt, se ti aktivite legliz li ap regle, li pa nan afè moun, li gen yon liy ke li ap swiv, epi ou imajine ke bandi sa gen yon fiksasyon sou timoun sa. Kisa w pral fè? Anpil deba. Men, m ap di nou ke tou senpleman, Lontan te gen respè, bandi te konn respekte moun. Men jounen jodi a la gen anpil bandi ki pa respekte moun, konsa tou gen anpil ki respekte moun. Ebyen se pou m di nou ke, pandan Ti Watson te anba a, misye lave anpil zòn. Sitou, zòn ki rele Kakabèf la. A kote de medam yo l ap lote, men genyen de paran tou ki yo menm aksepte tou sa. De paran ki sousye pou yo ta kapab genyen de twa goud san yo pa pase men nan fwon yo, epi bon yo vann pitit yo a. Yo likide pitit yo a. Se konsa. Men gen anpil zòn ta kapab di ou, gen anpil jèn tou ki kite paske yo menm yo pa pa livre kò yo bay de bandi ame. Brèf. M eksplike nou tou sa ki genyen pou kwèl ye la a. E Nan moman n ap pale la a, vin genyen sa n ta kapab rele yon sòt de konfyans anpil moun nan blòk yo plase nan Isca. Pou ki sa konfyans sa? Se paske Ti Watson, daprè enfòmasyon ki vin jwenn nou, orè koze twò degzaksyon alega de moun ki ap viv nan zòn yo. Paske, kantonè chèf nan yon zòn, fòk gen sa n ta kapab rele yon veritab pwoksimite ant ou menm avèk moun yo. Men, si ou vini epi se yon seri de bagay w ap fè, w ap fè moun yo pa gen konfyans nan ou, ebyen fò n di ke batay la rid. Pandan batay la rid lan, Ti Watson a fè de deklarasyon. E m pral ba ou enfòmasyon yo. Yèswa, Nèg yo pote boure pou al dèyè Ti Watson ankò. Yo fouye anpil kay nan zòn kote misye te tire yo. Gen anpil nèg e nèg yo avèk anpil manch long nan men yo. Chak manch long genyen yon double charge. Se prèske du jamais vu. Men ekoute nèg yo oblije mete pye yo atè a paske gen sa n ta kapab rele yon veritable motivasyon paske dja se timoun plèn e depi w atake timoun plenn sa se la reyalite se tout plenn nan ki ap leve nan degonn nou jodi a la anpil zòn gentan boukle e ti watson li menm di l ap tann nèg yo men pwoblèm nan e li menm rive bò izin pino a li rele li di l ap fizye oman oman se chèf ki anndan sibè bò marinèt. Oman nan li menm se pa yon ti gason tou paske yo te deja pase yon foul sou misye, misye pa pran, ebyen se sak fè w wè nèg yo dedouble la jounen jodi a la nan degonn Ti Watson. Eske Ti Watson kapab reziste nan kad batay sila? Kòman Ti Watson pral reziste lè nan yon zòn ou bezwen pote boure ladann pou vin kontinye fè egzaksyon daprè moun yo e ke tout moun yo kanpe an kwa. Men kòm, tankou jan Arab la te di mwen, Ti Watson se yon Robin des Bois, se yon veritable renard de surface, li konnen zòn nan byen, ebyen se sa k kapab poze pwoblèm. E gon lòt advèsè ki petèt ap veye pou yon sitiyasyon kapab deklannche li menm tou pou l pote boure nan batay la, se Gabriel J. Pep. Brèf, Antouka mwen ba nou anpil enfòmasyon sou koze Ti Watson ansanm avèk rès alye je nèf yo k ap batay nan plenn nan la a e mwen vini avèk de koreksyon tou paske se sa m vle tounen sou pawòl sa ankò pou m di nou ke kant on è jounaliste ou kominike yon enfòmasyon e si li pa vrè fòk ou genyen sa n ta kapab rele kapasite oubyen kouraj pou di ke ekoute se ke javè di se tè fo. E pi lè yon enfòmasyon vini jwenn ou kapab gen yon ti pwoblèm de kowòdinasyon men il faut prendre son temps justement pou kapab kowòdone tout sa. Donk ou wè m te ba nou enfòmasyon sou Dya ki te pwòch Wadson, non Dya se Wadson ki fizye misye nan dènye batay ki te genyen an. La chasse Se ponsui dèyè Ti Watson ki li menm vin yon veritab Robin des Bois e ki vin yon veritab obstak pou nèg yo nan plenn nan ki se alye G9. Antouka mèsi la fami, kòm toujou on maksimòm de kòmantè, on maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay, pi apre kès kon di? A la pwochèn!